Enfòmasyon sa ki tonbe tankou yon bonm nan larepoublik kote ke la dcpj bare. Reginald Brosse pou m pa di FMTV e la dcpj nou konnen yo deja pwosede arestasyon youn nan manb FMTV ki se Frantz Valmé alyas Didi o nivo Katalpa o nivo Dèlma ebyen endividi sila medam mesye ki nan dcpj k ap reponn kesyon la dcpj ebyen medam mesye yo ta deja jwenn sou telefòn misye ebyen konvèsasyon ke l te gen avèk Ti Lapli ebyen n ap raple w Frantz Valmé alyas Didi ki deja avwe li te patisipe nan plizyè ak danlèvman, e Frantz E. Valme alyas Didi ki deja avwe ebyen li nan trafik zam anndan peyi a, ebyen medam mesye Frantz Valme ki se yon manb enfliyan anndan MTV, MTV ki se pati politik Reginald Boulos la sa vle di medam mesye nou kapab di ofisyèlman yo dekouvri MTV. pati politik Reginald Boulos la, e lè w di MTV, ou di Reginald Boulos. Lè w di e Frantz Valmé se marasa avèk Reginald Boulos, donk sa vle di la a, si tout fwa ke la DCPI ap fè travay li de fason enpekab, enben gen posibilite la a pou ke Reginald Boulos li te kapab jwenn akizasyon nan kad asosyasyon malfetè pa rapò lòske yon manb nan pati politik ou li nan kidnapin e se alye Reginald Boulos, se youn nan pi bon zanmi Reginald Boulos, donk gen posiblite la pou Reginald Boulos kapab pran nan cho pa rapò avèk pati politik li a ki li menm gen manb li ki nan kidnapin an palan de Frantz Valmé alyas Didi, ebyen medam mesye sak pi rèd la yo jwenn sou telefòn misye ebyen konvèsasyon ke l te gen avèk Ti Lapli ki li menm se chèf gang Gran Ravin nan ebyen sitiyasyon l konplike la nan kad arestasyon sila ke ladcpj arive fè e n ap raple w nan fen mwa novanm pase a medam mesye. Jisteman sa vle di ke yo jwenn konvèsasyon e bra dwat Reginald Boulos lan avèk Ti Lapli Eske nou tande medam mesye, nou eske nou tande bagay yo kòman yo grav. Bon pou lenstan se su e sèten e m panse ke mesye sa yo e moun nèg sa yo se yon ekip restavèk yo ye, yo pap jann pran seri de desizyon pou kont yo. Se rezon ki fè ke nou pale w jisteman e etandone misye se yon bwa dwat Reginald Boulos ou pa jann konnen. Kote l ye an la, lajan nèg yo fini, Lè kòb nèg yo fini, y ap peye otèl 5 etwal, y ap byen pase, ebyen evidaman fòk gen kòb ki rantre. W ap gade yon jèn gason konsa, sa vle di pwobableman ki fè li rele tilapli. E nou toujou di l, souvan tilapli di se plan ke l genyen, se lè mesye sa yo ki o plase ki al fè kidnaping nan, lè konsa yo pote l bay tilapli, yo pote l nan plan nan. Donk, se de sa, kounye a la nou wè bagay yo, bagay yo klè. Men kòm pa gen pa gen otorite, paske teknikman, odela de tout akizasyon ou kapab fè a ekip MTV an, pou pa di Reginald Boulos dirèkteman, paske misye se youn nan moun, se konk yon dye lye pou nèg sa yo. Si l di nèg yo sote, y ap sote. Si l di yo plonje, y ap plonje. Donk, e nou kapab deja wè lyen an. Men pou lenstan nou oblije pridan. Nou pa ka di se li se li k voye yo dirèkteman, men nou konprann, nou konn bagay yo. Men brèf, monchè, y ap rive sou ou kanmenm. Mon frè, an nou avanse, an nou kite sa kèlke segond, e an nou retouche dosye sa a pa rapò nou wè ki gon sitwayen la, sou menm kesyon lajan, ebyen yo jwenn misye avèk plizyè plizyè kòb, E sou fwontyè a la, sa kap pase la? Nou kapab di, ebyen Repiblik Dominikèn li menm kote kap demontre n se peyi lap fè Leonel an, pa rapò nou menm an Ayiti ki toujou rete nan jwèt mèt dam an, ebyen nou wè Repiblik Dominikèn sitwayen sa yos kenbe la. Lapolis Repiblik Dominikèn anonse arestasyon yon Ayisyen sou fwontyè Dayabonde nan Anbana de Mendez, ki t ap tante rantre sou teritwa dominiken an ak yon kantite lajan ki te evalye a 29 mil 900 dola ameriken, enben se se teritwa dominiken an avèk anviwon 29 mil 900 dola ameriken Leonel nou wè Repiblik Dominikèn li menm se peyi ke li menm l ap fè lonè. Bon, nou kapab di nou wè la yon grand fòt sòm darzan ki jisteman entèsepte pa e fòs sekiritè dominikèn yo o nivo e la fwontyè kote ke nou konnen e nou konnen gen yon e dosye kidnapin kap fè aktyalite nan peyi a ebe nou li pa te sekrè pou pèsòn ke nou te konnen moun yap kidnape yo nan peyi dayiti lajan yo la pa pa twò rete nan peyi a Menm jan w wè la a, gen kèk, gen kèk, eben, revelasyon k ap fèt la, moun ki nan pati politik ke y ap jwenn ki nan kidnapin, eben, 29 mil 900 dola ameriken, se kantite kòb yo jwenn nan men yon endividi ki t ap travèse fwontyè la pou l tante antre an Repiblik Dominikèn, e nou konnen l deja, l pa yon sekrè pou pèsòn, gang yo, yo genyen, yo gen antretyen avèk dè, dè, dè dominiken, menm jan nou konnen lapolis nasyonal. fè plizyè arestasyon se de dominiken ki yo menm jisteman an afilyasyon avèk bandi yo nan peyi dayiti ebyen nou kapab di ebyen endividi sa ke yo arive arete nan moman ke nap pale la kap reponn kesyon otorite jidisyè dominiken yo eske finalman yap gen pou yo remèt li avèk jisteman la jistis ayisyèn nou nap prete swiv men sepandan etonanman mèdam mesye ebyen nou wè la Gwòs fòt sòm dajan, 29 mil 900 dola ameriken, ebyen se kantite kòb ke yo jwenn, anpil moun ap poze kesyon, èske kòb sa pa bliye? Yo entèwoje misye, orijin lajan sa, misye bèkèkè, li pa ka bay re, li pa ka bay repons, li pa ka ba di anyen de kote l sot ak lajan sa, ki orijin li, ki aktivite l, li pa kab reponn, sa vle di se ta yon lajan ki ta, ki kapab jisteman lye avèk aktivite kidnaping, poukwa pa aktivite, donk m panse ke. M panse ke alò nou di okondisyonèl se lajan ki ta kapab jisteman li avèk kontrebann nou pa konnen men sepandan n ap swiv ki rezi ki sa k pral pase nan dosye sa e dosye enben arestasyon sa ki fèt yon arestasyon spektakilè ki fèt sou wontyè la an yon endividi ki li menm an pozisyon yon fòt sòm dajan e se pa yon dominiken se yon ayisyen e alò n ap gade aparamman paske l nwa pa vle di ke l se ayisyen poutan li kapab yon dominiken Li kapab donk nap swiv Salomon nan kad dosye sa ki sak pral tonbe eske finalman la repiblik dominikèn yo kenbe yo nan dosye kidnapin nan peyi dayiti donk nap swiv. Reyaksyon pam pa gen anyen la repiblik dominikèn ap fè poum aplodi paske nou tout Ou menm ki gen chans al an Repiblik Dominikèn, nou konnen ke keseswa militè dominiken yo, keseswa polisye yo, pa gen pèp ki pi ki pi visye ke sa. Pa gen pèp ki renmen lajan ke sa. Ou vle fè m kwè otorite dominikèn yo ta jwenn yon Ayisyen avèk avèk 29 mil dola? Ou t ap tande sa nan medya? Ou tap tande sa nan nouvèl? Yo pa tap gentan pran kòb sa? Ki valè kantite kòb ke mesye sa yo eseye pase, yo fè lòt bagay avèk li? Se kounya la, jodi a la fò n eseye konprann pou ki rezon yo sòti avèk dosye sa? Pou ki rezon, paske la nou pa ka kouri di ke misye se nan kidnaping kòb lan fèt, paske gen anpil antreprenè, gen anpil ti mesye yo kap travay lòt bò a ki fè ti ekonomi yo, ou konprann? Donk nou oblije pridan, men se senpleman mwen menm m pap M pa pral di anyen de pozitif de la Repiblik Dominikèn. Pa bliye tout sa ya, tout sa k sòti bò kote pa yo, se yon fason pou toujou sal Ayisyen an. Yo p ap jann fè yon bagay de pozitif ki alega de Ayisyen. Pa gen anyen k pozitif. Donk, sou dosye sa a, n ap oblije pridan anpil anpil anpil. Men senpleman, lajan sa ou tande a, jan n ap di Ayiti gen koripsyon, si w tande yo di w 29 mil, ou mèt konnen l plis. Mesye sa yo ap pran kòb sa, sa se klè. Sa se klè. Jodi a la, si n ap pale de koripsyon, si n ap pale de moun ki gen kòb k al kache an Repiblik Dominikèn, ansyen ansyen majistra Pòtoprens lan, Youri Chevry, ou va wè nou pa janm tande anyen, pandan se tan se se yo menm ankò k ap pwoteje l. Antouka, jan nou di, n ap oblije pridan anpil anpil sou dosye sa yo, lò ke w tande Dominiken arete yon Ayisyen ki te gen ki te gen lajan an posesyon l, nou oblije pridan paske Pa gen pèp ki renmen lajan ke sa medam mesye. Yo prè pou vann manman yo pou vann pitit yo pou lajan. M pa konn si w konprann. Donk nou oblije pridan sou dosye sa anpil paske nou konnen ke yo rive nan yon faz fòk yo sal imaj peyi Dayiti epi an menm tan y ap eseye rachte yo tou. Y ap eseye moutre w ke yo bon, y ap eseye moutre w ke finalman, etandone ke opinyon piblik lan ap sal yo, etandone ke nou menm ki sou rezo sosyo nou envite dyaspora a pou pa al lakay yo, al lòt kote, sa, sa fè yo mal. Donk, y ap eseye achte konsyans ou, senpati w, pou di, a, finalman, iso pa pi, yo pa pi mal ke sa. Men nou di w pridan anpil, Dominiken an pa p fè anyen pozitif pou. Mwen espere ke w konprann sa. E m pa konn sa w wè, Salomon. E avan de pase a Salomon di, Mi, alò fòk nou pote yon pwen, fòk nou presize pou moun yo, endividi a li jwenn arestasyon l pandan ke l, e dapre sous de enfòmasyon nou fè nou konnen, e endividi a jwenn arestasyon l pandan ke l t ap tante antre an Repiblik Dominikèn. Sa vle di jiska prezan ryen nè di si se fòs dominikèn yo ki arete l, e di mi jan w di a sètènman. Dominiken pap jwenn lajan sa a son ayisyen son moun pou yo pou yo aretel pou yo fè leta konn sa yap sezi lajan an se konsa yo ye e menm ajan imigrasyon konn ap konn ap e arete moun depi yo jwenn kòb sou ou ba yon ti kòb yo lago w donk jan ke w di l la e alò jiska prezan pa gon presizyon ki pwouve ke se e fòs de lòd dominiken yo ki arete misye men enfòmasyon fè konnen se pandan misye tap tante antre pandan ke l tap tante travèse fwontyè la ebyen ajan fwontalyè yo menm yo arive ebyen mete lapat sou misye ebyen se sa lefòmasyon an atandan ke nou pwolonje jisteman sous lefòmasyon. Antouka jan nou jwenn pou lenstan nou paka kouri di se kòb kidnaping medam mesye paske nou konnen dosye sa li frajil anpil gen anpil moun ki fè ti efò yo men teknikman nou konnen ke yon moun ou pa gen dwa Kòmsi e ap vwayaje a plis ke 9999 dola nan men w epi si w se yon òm dafè teknikman ou ta sipoze jistifye l ou ta ou ta sipoze jistifye kot kòb la soti epi an menm tan nou pap ekate kesyon kidnaping nan tou nou pap ekate sa hein nou pa egare epi ou konnen souvan Bon, pwobableman son bagay ki mal pase ok, men senpleman an nou prudan, epi jan nou toujou dil lan, wap gade se poum retounen a dosye prezidan Jovenel Moïse, kote kòb lan te sòti, se an Repiblik Dominikèn li te li te tranzite pou pou pou pou pou pou asasinen prezidan, men yo pa jann palew de jan de jan de lajan sa yo ki te sòti nan bank Repiblik Dominikèn, fòn pa bliye bagay sa yo tou. Antouka, wi Salomon. Bon, e Djimi nap antre tou dwat, men ou konnen pa rapò avèk 29 mil 900 dola, son pakèt kòb li ye, men lè sa va, nèg la te gentan pran kòb sa, li vin kòm kre yon komès an Ayiti la, ou wè kòman wa devlope kèk kote bò lakay ou, men nou wè sitwayen an, li omwen, olye de sa, se kòb la li pran li pote bay. Kwadèboukè prèske abandone, malgre ti efò ti Magali te kòmanse fè etsetera, bon, pwobableman pa gen ankourajman, epi se kòm si tout bagay tonbe a lo. Alòske bandi yo menm, lè nèg yo repliye, bandi yo repliye wi. Yo itilize lòt strateji, yo vin renfòse tèt, yo vin pi plis. Pafwa m ap reflechi, kòman bandi fè parèt gen plis strateji pase la polis? M jis pa konprann sa. Paske nèg yo konn ki lè pou yo atake, ki lè pou yo repozisyone yo. Hein kilè pou yo frape kilè pou yo repliye son bagay grav donk se de bagay kòmsi nèg yo aprann nan akademi lapolis sa di ou wè bandi yo parèt kòmsi yo gen yon pakèt taktik yo itilize nèg yo repliye depi lè lapolis fin lage kòlèg atè nèg yo repliye gen plizyè ti sòlda tonbe nèg yo repliye ou pa twò tande yo lè yo konstate ke se te fo mouvman lapolis ta fè baw nèg yo reparèt. Nèg yo pran Duval pou yo gran jounen wap rantre kay moun kase kay moun vòlè bagay andan kay moun vyole fanm kidnape moun pèsòn pa di anyen Ti Venson debake an chango kap frape erezman pou nou nan foli chèf li gaspiyay gaspiye mizye nou di beniswa letènèl si plizyè grenn te ka fè sa. E nou tap kontan anpil. Sa a diyo ke kounye a tande wi m pral ba nou lòt enfòmasyon. Sa di pandan moun sa yo Etazini ap voye zam nan peyi a epi tout bagay trankil. E sa fè m di madam congresswoman nan. Donk fò w pa sèlman plenyen e lè kadav la fin pase. Pa sèlman plenyen bò ka bò sèkèy la. Fò w gade ba yo tou. Paske pwoblèm ensekirite nan peyi a fò n poze l an amon e an aval. Pwiske n wè peyi a livre, se yon kout men n ap chèche, an n kòmanse bay li nan pi wo nivo. Ladwàn gen yon gran responsabilite, men se kiyès ki nan dwàn nan? Lè w wè jodi a la yo endekse, yo lonje dwèt jouda yo byen long sou zanmi an Romèl Bèl kòm juda, ou konprann, ki trayi. Ou panse se paske se manti yap fè? Se done yo genyen wi. Kote moun ki tap defann Romel Bell lorsque nou te di ke li pa Etazini cancel anile viza l la. Ou wè peyi Dayiti son peyi difisil tout bon wi. Ou sonje diskisyon nèg fè, gen nèg nan medya, avoka kap rele wi, kap defann Romel Bell, oh manti Etazini pa bagay, kot misye? Men Etazini kounye a sanksyone, di ke yo sanksyone misye paske li itilize pouvwa li pou ap benyen nan koripsyon. Gon pakèt zam kap antre nan peyi a kote, se kote yo pase? Romel Bell te DG wi. Romel Bell te DG la a wi. Sa vle di ke si w wè ameriken mete pwojektè l sou nèg yo gen ti bagay li gen nan men l. Se sa k fè m di ke gen sipò si yo vle ba nou piske nou pa se yon peyi ki livre a li menm. Yo ka ale nan pi wo nivo. Kòmanse bloke sa nou wè, nou sispèk k ap antre yo. Ou konprann? Ede nou, paske n pa kapab. Paske ki sa k rive kounye a? Pa egzanp, limena sa ap montre n sou ekran, ki madanm tou lè de nèg yo l te ye wi. Li ta lanmò avan, epi se gade lanmò gade l wè yo yon pran fanm nan nan men l. Ou konprann? Epi lò l ap antre Ayiti, se wololoy pote gwo bagay pou bòs yonyon anndan prizon. Se yon peyi difisil. Tande byen, ki konsekans? Tout zòn nan gangle. Lè manzè spesyalman antre nan gidon, chak bò senti l son 9 milimèt. Lè manzè rantre, l rale zam ni l fè bal anlè. Jan wè l la wi. Ooo, manzè konn tire byen, jan w ap gade l la. Fè katouch anlè, epi l di w si lapolis ta parèt la, men sa l ap fè lapolis. Madanm sa a wi. Jan w ap gade l sou ekran. Eben, pa egzanp. Jodi a ki kote kap plen Belfontaine? Bandi pran Belfontaine pou yo nèt. Sa di an plis Bede Meyè bandi pran nèt. Paske kounye a nenpòt machin kamyonèt kap desann nèg yo kanpe l pou yo fouye l. Si yo wè gon moun ki pwòp nan kamyonèt la yo tou al avè l. He a di fò ta mache sal kounye a. Son peyi difisil nèt. Ebyen sak pase? Gon bagay ki sanble ap maniganse la. Eske n sonje yon lè m te pale n de Je Wouj? Je Wouj. M gen pou m pale plis sou misye. Pou m vin ak vre non misye pou nou, kote misye soti? Ki fè l rive la? Misye sa fè kèk tan, misye ap chèche zòn pou l fòme baz li. Gon premye kote misye ale nan yon vil pwovens, misye gen tan ale yon pakèt sòlda. Moun nan zòn yo, yo di yo pap tolere sa. E gen anpil bagay kap rive. Se sitirans moun yo wi. E sitirans popilasyon an. E byen moun nan popilasyon an di ke sa pap rive. Yo chase misye. Misye bon pye l sove l. Men yo solda yo gaspiye. Yo gaspiye solda misye yo. Misye fè retrè. Kounye a kisa misye fè? Le fè ke se misye t gen kontwòl mache Dagou a nan Kwadèboukè e son mache ki fè bon resèt. Dayè mache sa son lòt ki tap dirije l ke Yonyon te bay dirije l. Misye pase pa anba li fon li lage yon po fig anba pye lòt la epi l di Yonyon mache sa si w banm dirije l m ka ba ou Tande wi. Misye di l ka bay yon yon ant 35 a 40 mil dola chak wikend nan mache a wi. Menm moun fou sezi. Menm moun fou se, menm moun fou sezi ou bay sa. Paske pa bliye tou yon yon tou te gen plizyè depo nan mache a, Kwadèboukè. E yon yon gen plizyè depo, m pa konn sa depo sa yo devni. Ou gen dwa wè lè y ap fonksyone la a, epi ou panse moun serye t ladan yo la a. Depo yon yon yo ye wi. Depo yon yon. Ebyen tande non. Je wouj ap kòmande mache Dago a. Misye fonksyone de tout resèt, tout ti machann, tout konn je wouj. Pa gen ankenn ti machann kwadèboukè k pa konn je wouj. Gwo zam li kenbe nan men l, Towo Gwonde. M pa konn sa k pase la, ta sanble gen ti pwoblèm. E li menm avèk lanmò san jou, misye genlè ta deside li menm tou pou l fòme baz li, e se sa k rive T-Venson, paske T-Venson kòm pwisan kidnapè, misye genlè estime l gen nan twò chèf, misye te bezwen al fòme baz li, epi gaspiyay gaspiye misye. Donk je wouj, misye genlè gen pwoblèm avèk lanmò san jou, sa k pase, misye genlè pran yon pakèt lajan mache a, avèk plizyè sòlda avè l, zam ki te nan men l epi l lage pye l. Ah enfòmasyon m jwenn misye lage pye l, m pa konn si nèg rekonsilye, m pa konnen men si rekonsilye l ka tonbe tou ou konprann, misye lage pye l men ta sanble se sou Bellefontaine misye ale. E pandan m ap pale avè nou la a, moun Bellefontaine kòmanse rele anmwee. Men ou konn poukisa sa pa tèlman fè m mal m ap di klè paske m pa nan ipokrizi a moun. Bellefontaine. Se kote ki bay plis fanm ki madanm nèg sa yo. Sa fè 1. Gen anpil sòlda baz 400 mawozo, se Bèlfontèn yo sòti. Sa fè 2. Majorite nèg k al pran pwen pou yo met sou yo pwoteksyon pou yo ka kontinye dechèpiye moun, se ou bòkò nan Bèlfontèn ki ba yo l.